Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nan emisyon sa nou pral fon ti pale sou kesyon Repiblik Dominikèn men ekoute nan dosye Repiblik Dominikèn nan map konpile yon seri de dosye la paske m pral lage yon bonm paske ekoute nan relation de peyi se pa konsa pou yon peyi ap maltrete yon lòt Ayisyen yo ap kache anba raje mwen pral vini avèk yon seri de video kote ke ebyen imigrasyon Nèg yo pran elikoptè pou yap chache ayisyen ki al kache nan forè. Mezanmi bagay la vrèman trist men on n'en est pas là. Nou vini sèlman avèk yon ti enfòmasyon pou ou e a kèlke choz malè è bon. Mwen m pap ri paske m tèlman gen pèn lakay mwen pou m jere ebyen sa kap pase nan lòt peyi pa konsène m. Li sèlman konsène m lè se Ayisyen ki ap pase mizè nan peyi sa a. Pa egzanp, pwoblèm Ayisyen an Repiblik Dominikèn. Men m pa gen ankenn pwoblèm avèk sa k ap pase an Repiblik Dominikèn ant Panyòl avèk Panyòl. Nou konprann? Ebyen, se nan sans sa a m ap di nou ke genyen Juan Dario Rosario Abreu, lapolis dominikèn, li fèk tonbe anba bal bandi. Nan Bonao, yon wout nan kapital la. Menm si yo gen ensekirite, men yo chwazi fè peyi yo kanmenm. Se leta ki pou mete pye l atè. Ebyen fò n di ke gen anpil moun k ap di ke Repiblik Dominikèn ap pale mal de Ayiti, men sa k pase lakay yo. Pwoblèm nou an pa pwoblèm Repiblik Dominikèn. Tande! Paske ensekirite gen sa patou. Se yon zak ki rive, Ebyen, m ta kapab di sa konstitye yon jèn pou otorite yo an Repiblik Dominikèn. Men, jan nou ye a, m pa kwè yo konsa. Men, se yon fason tou pou yo sispann peze sou akseleratè lan pou di ke sitiyasyon an grav nan peyi Dayiti, il faut faire quelque chose. Wi, si yo te di l nan bon sans lan, men di l de manyè. Ipokrit sa a m pa dakò l. Donk nou panse ke la a, otorite dominikèn yo, enben yo pral mete pye yo atè a pou yo kapab trake bandi. C'est triste de regarder le cadavre du capitaine étalé sous sol la, se bandi ki tire l. Bandi tout kote, bandi partou. Lè l pa bandi se teworis, lè l pa teworis se yon lòt sèkt. Donk se pou n di ke le monde va mal. Gen anpil peyi sitiyasyon yo pi mal ke lòt. Pa egzanp, peyi lakay mwen, lè m pran Somali, m pran Nijerya, m pran Lasiri, m pran Afganistan, anpil lòt peyi ankò. Men ekoute, ka Ayiti a, se yon ka tou patikilye. Brèf, bon! Lapolis sanble mete men sou yon gwo bandi wi la! Akonpanye ak yon jij de pè, ebyen lapolis arete yon sèten de Ruinson Hyppolite nan Plurimédic. Bandi sa a, se manm yon gang nan kapital la, yo te transfere li la pou te kapab al pran swen pa bò kote yon lòt lopital, Plurimédic te nan yon premye tan refize remèt bandi an paske pa t genyen manda. Ebyen ekoute, enfòmasyon an deja pwopaje atravè tout rezo sosyo fezan kwà ke gen yon gwo bandi yo mete men sou li nan yon lopital. Mwen m tap kontan si yo te arete tout bandi yon sèl jou. Men arete yon bandi. E on a fait croire que, alò banm mete li o kondisyonèl, on aurait fait croire que bandi sa a, li ta afilye avèk Getobwa, sa vle di les hommes de Christ la, mwen m oblije mete li o kondisyonèl. Ok, menm lè anpil moun sètifye, afirmatif sou plan sa a, Moi je le mets au conditionnel. Brèf, bon se pou n di ke sa k ap pase jounen jodi a la a, se kòmsi m ta kapab di nan fen ane a ki sa ki pral rive. Nou pral rale yon souf? Pa vrèman. An 2020, nou sonje sa k te genyen e nou te di ke sitiyasyon an pral chanje an 2021, sa n'a pas marché en tout cas. An 2022, espère-t-on un changement? Nou ka di wi men. c'est 1er janvier à minuit qui pourrait déterminer que si toute bagaille est capable de changer dans le pays d'Haïti. Parce que le changement, ça pas fait de manière automatique. C'est peu à peu. Je dis à la ouais, au traqué un groupe de bandits. Demain, on au traqué un autre groupe de bandits. Mais affrontement entre la police et les hommes armés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, est-ce que ça a débouché sous grand-chose Hein Ann eseye poze tèt nou kesyon sa a. Nou sèlman konsantre deba a sèjousi sou Lanmò san jou. Brèf, kote Lanmò san jou ye a l gen dwa ap ri nou k ap fè deba sou li. Donk, li vini yon one man show. Ò! Nou gen anpil bagay pou nou regle. Lapolis gen anpil bagay pou li regle. Men ekoute y a on pwoblèm de mwayen. Petèt ka pa gen yon pwoblèm defektif. Men, si nan reyalite a ou ap kalkile Ou fè yon sipozisyon aparaman wap di ke franchman lapolis la gen yon pwoblèm efektif paske konbyen ayisyen ki bezwen sekirite? Konbyen polisye ki genyen? Eske kantite polisye ki genyen yo pwopòsyonèl ak kantite ayisyen ki bezwen sekirite? Ann al la nan Pòdepè, konbyen polisye ki genyen nan komisarya Pòdepè a? E konbyen bandi kap bay pwoblèm? E sa pou n di tèt ou wi. Konbyen komisarya ki gen nan Kwadèboukè? Konbyen bandi ki genyen nan Kwadèboukè? La nan kè Pòtoprens, konbyen komisarya ki genyen? Konbyen bandi ki genyen? Konbyen polisye ki genyen ofinal sou tout rejyon peyi Dayiti? E konbyen moun ki bezwen sekirite? Konbyen bandi k ap bay pwoblèm? E o final wap di tèt ou ke le nombre de polisye ki genyen sou teritwa la li pa pwopòsyonèl pa rapò ak kantite bandi kap bay pwoblèm e pa rapò ak kantite moun tou ki bezwen sekirite. Eske nou konprann? Donk, se poum di nou ke bagay la vrèman grav. Men ekoute, malgre tou, la polis fè kèk efò. Paske ou wè yè swa, yo dejwe yon kidnaping epi bang bang bang! Yo touye youn nan mafya yo epi m kwè yo sezi yon zam manch long. Ebyen jodi a la ankò, y al pran yon bandi nan lopital. Brèf, lapolis ap fè ti bagay li kanmenm. Men se di wi pou w wè. Pandan ke menm lapolis la ap kòde epi menm lapolis la ankò l ap dekòde. Non se gran timoun nou kapab konprann. Brèf, on va se quitter avec un titre de Bethlehem se yon jèn artist misye fè yon mizik paske m te toujou di nou ke map toujou pwomot mizik jèn artist yo depi se mizik ki gen rapò ak sosyal kote ke yo trete yon tematik sosyal vital ladan l ebyen map kapab jwe li pou nou depi ke li pa gen reklamasyon sou li brèf map kite nou avèk mizik sa ki di sim te ka. Bay ekoute si w te ka w tap fè anpil, anpil ayisyen si yo te kapab yo tap fè anpil mwen menm m toujou di yon grenn bagay si m te kapab m tap mande tout bandi depoze zam m tap bay nèg yo lajan m tap kreye travay pou ba yo pou yo gen yon mwayen kòmsi yon rantabilite mansyèl e kòmsi m dedomaje yo pou zam nan m retire nan men yo a Epi m t ap fè izin toupatou nan peyi an, tout Ayisyen t ap jwenn travay, n t ap fè wout, enfrastrikti, bati yon seri de kote ki poko bati, fè bèl chato ladan yo, Ayisyen ki an Repiblik Dominikèn yo pou kapab tounen lakay.